Poukisa pa gon atis fanm featuring sou li? Sa fèm mal hein. Wi antanke fanm. Wi. Anfèt mwen te gen yon atis, mwen te gen 2 atis fanm featuring sou album nan. Pa bliye ke m di w se yon album ki fèt, ki refèt, ki defèt, ki retire, ki mete. Nan final decision yo, mizik ke m te gen an featuring avèk fanm yo pat seleksyone. Mwen genyen, mwen te genyen yon amerikèn, yon gamone, yon gabonèz sou albòm nan, ke nou te fè yon mizik ki rele, si mal gade nan tèks mwen map wè ki mizik, men m te gen featuring avèk fi sou albòm nan ki pat kalifye, pa bliye ke lè wap fè, se 22 mizik ke m te fè sou Quoi qu'il advienne. J'avais tellement de temps que j'ai eu le temps de composer 22 chansons sur l'album. Mentnan lè w fin konpoze 22 chanson, ou voye l bay ekip ou, paske m pa ka fè tout travay la. M voye l bay ekip mwen epi yo chwazi 15 sa, 15 sa. Men gen de mizik ki te primòdyal pou mwen ke m di ok mizik sa pa ka pa ladan, mizik sa pa ka pa ladan. Men aprè m kite yo fè majò desizyon an e mizik sa yo ki ke m te fè avèk 2 medam yo, yo pa soti nan kalifikasyon 15 mizik yo. Poukisa pa t gen ayisyen tou? Sak te pase? Ah fanm ayisyen. Wi. Sa ap vini, sa ap vini. Se pa, se pa, se pa kòmsi de chwa ke m fè ou ke m di ok sou albòm sa m pa pral met dat. Non. Lè m ap konpoze mizik oubyen lè mwen nan studio a, mwen fin konpoze mizik mwen, m gen dwa di ok sa se yon fi, sa se yon gason, oubyen sa se entèl. Men m gen yon atis ke m renmen anpil, Queen Bee ke m renmen anpil, ke m m swete fè yon vrèman yon bèl bèl kolaborasyon avè l. Se son atis ke m m adore. M adore vwa Queen Bee, m adore, m adore, m swete vrèman, m di sa piblikman ke m swete vrèman fè yon yon kolaborasyon avèk Queen Bee. Epi gen anpil lòt moun tou kap fè anpil anpil bèl mizik, anpil efò ke m pap gen pwoblèm jou Vanessa rele m, ok pa gen pwoblèm men X ap rele m, Phyllysha te rele m sou I'll be there, m te di wi, m poko, m pa kwè gon atis fanm ki ka di ke Rutshelle te kontakte yo, ou yo te kontakte Rutshelle, Rutshelle te di non. Men Mwen fè album nan avèk diferan nasyonalite, sa vle di ke album nan tap toujou vrèman e Momo pou kont li ki son Ivwaryen, janm di w lan ki travay a Mèt Gims, Yaya Nakamura etc. Ki gen 4 mizik sou album nan. Nou te oblije pou n te defann ti ti koulè lokal nou, nou te oblije ap rele lòt mizisyen pou n ap fè jwe pou sou mizik sa yo pou pèmèt ke nou gen yon koulè vrèman ki pa twò twò afro sou album nan. M panse grenn mizik ki vrèman afro se Sak rive nou ke Brasen Gila ke nou pa mete touch ankenn lòt moun sou li. E palan de Ayisyen, eske nou ka di ou panse jan w te konn ap fè mizik lontan pa t pèmèt ou atenn mache sa yo? Humm, jan m t ap fè mizik lontan se te, se te, se sa k mennen m a sa m te, m ye jodi a. M pa ka inyore ke se. E dènye ou an se e lanmou vle nou vwayaj ke m fè. M panse ke se pa ke yo pa t ap ka mennen m kote mwen vle ale jodi a. Yo okontrè, yo pèmèt mwen vwayaje wè lòt bagay pou m ka kote m ye jodi a. E kalite mizik mwen te konn fè avan yo, nan live performance m te toujou wè kèt m ka fè mye, I can do better. All the time di ok bon mal eseye chèche sa m ka fè mye m ka fè mye e jodi a m panse ke m se pa ke m rive kote m vle rive a m panse ke m sou wout la m sou m pi pre wout la pa rapò a sound kontak vwayaj e koneksyon e m pa konnen tout bagay men 2 premye album mwen yo se yo menm ki mennen m a kwa kil advyen jodi a m pa ka m pa ka di ke yo pat fè yon travay oubyen yo pat Yo pèmèt mwen ka jodi an wè pi byen, wè mizik pi byen, konprann mizik pi byen e entegre m nan lòt sektè. La album nan soti, m te wè ou poste ke nou te, ou te nimewo 1, album nan te nimewo 1 sou. Album nan still nimewo 1. ITunes e li te, m kwè an kenzyèm pozisyon sou Deezer. Kòman feedback yo ye? Vrèman ekstwòdinè. Se premye fwa m fon album ki gen tout siksè sa a. Sa se twazyèm album mwen e m pa konnen non, se premye fwa ke mwen fè yon album ki gen tout siksè sa. M pral gade pou m wè konbyen album ane sa kap sòti kap gen siksè sa tou. Eske kounye a se melanj ke m fè yo, eske se moun mwen gen sou album nan, eske se sound, eske se m pral gade pou m wè kisa ki pèmèt paske. Kounye a se email nap resevwa email tout kalite email Deezer ap email nou Soundcloud ap email nou Audiomack ap email nou pou di ok men nan ki pozisyon nou ye jodi an pandan map pale avèw la jodi an 23 juin mwen se ayisyen ke yo plis tande sou Spotify donk m pa konnen kisa k fè sa eske se.